Kèmte m te ka di sa sa se son defi ke m te rive leve paske avan m te patisipe nan fòmasyon an te genyen yon kote ke m te nan yon pwojè ke m te gen yon te nan ti kominote kote moun yo te gen anpil difikilte kote pou yo te kapab jwenn lajan pou fè ti komès pou fè jaden pou fè tout sa kote ke defwa m te ka di sa Kote moun yo te konn ap depanse anviwon 250 goud pou yo soti kote yo te ye nan mòn ki trè lwen parapò avèk vil ki pi pre nan ki pi pre yo a e lòske yo te rive la pa gen di ke y ap jwenn kredi a peye 250 goud moto pou y ale la pa gen e se sèlman pou y al fè demand la san poko etidye san yo pap tounen ansanm avèk kòb la e petèt lè fwa l kapab tounen. Ou ka imajine w kantite kou sa vin fè, sa ogmante kou kredi a pou moun yo ankò. Epi, bon, lè nou vin te fè sansibilizasyon pou yo, prezante yo sèkèl la, prezante yo metodoloji a, e fè moun yo santi ke se pa yon bagay ou pral fè pou vin enpoze yo, men se yon bagay k ap fèt ansanm avèk yo. E se konsa nou te òganize yo. Franchman, rezilta yo se te ekstraòdinè. Sa di, moun yo vin, yo kapitalize. Plizyè sa tou fin santi ke. Yo vin kwè nan fiti. Yo vin kwè ke demen se yo kap ap pi bon pou yo. Paske yo konnen yap epanye e sa lap itil yo lèske yo paka tann ankò. Se meyè fason pou yo menm yo kap patisipe nan goumen pou gen, nan goumen kont eksklizyon. Epi se yon meyè fason kap pèmèt ke nou amelyore kondisyon lavi moun yo. Ensuite yo kontinye fòme moun, kontinye fòme plis moun toujou. E fò w konnen ke chak moun ki fòme nan CODI, se vle di se non sèlman se yon anbasadè ke CODI l ye, men tou se yon moun ke CODI voye chak nan chak kwen nan mond lan, nan zòn ki pi lwen yo, pou al ede moun soti nan povrete, soti nan mizè.